Bonjour bonswa la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon la plèn kanpe anpa dodo wè pa ni dodo an se moman paske gen de trè movèz nouvèl ki ap plane sou tèt moun la plèn gen anpil moun ki nan bon repo ki kòmanse retire kò yo dèyè jan ki yo menm pa trò lwen de kanaran ki kòmanse ap fon jan pou kapab jwe pye yo paske toujou gen de trè movèz nouvèl ki ap tonbe konsènan plèn nan men jiska prezan On peut considerer e nouvèl sa yo tankou yon rumeur. Rumeur ki pou di ekoute kapab gen bagay k ap fèt men fò m di nou ke tout moun kanpe nan kan yo. Depi ou di zòn sila a ou di chen an. Gen anpil nèg la k ap vòlè. Sa ka rive nèg yo fè ti vòlè yo wi. Men kòmsi nèg yo vle jere zòn. Ebyen fò m di nou ke genyen de nouvèl ki ap. Pati la nan zòrèy moun, nouvèl pou di ke pral gen afwontman antre les hommes de Canaan et Chen an o nivo de la Croix des Missions. O nivo de la Croix des Missions, il faut dire que la population li menm li fè kò dèyè Chen an paske pou moun sa yo, Chen an se yon sauveur. Se li menm ki vini pou ap goumen kont ti vòlè. Li diferan de anpil nèg ki nan G9. Aba wi! Daprè moun sa yo. Ben ekoute! Gen anpil lapèrèz paske jan m di nou an gen anpil moun ki nan bon repo, moun ki anpil kote ebyen la a moun sa yo kòmanse ap jwe pye yo. Gen moun la ki kòmanse ap pran pwovens pou yo. Men gen moun akòz lekòl, akòz lòt aktivite yo oblije rete la men y ap dòmi yon je ouvè, yon je fèmen. Bon brèf, se konsa sitiyasyon an ye. Men fò m di nou ke n ap swiv sitiyasyon sa a pou ou de prè e mwen konnen ke genyen de chèf de gang, depi yo menase vrèman yap pase lòd pou ke moun bò lakay yo kite sa paske yo pap dakò pou ke anpil inosan mouri nan batay antre gang ak gang janm di nou tout nèg ap kadriye zòn yo tout nèg gen kontwòl zòn yo epi tout nèg ap tann men ekoute se pati advès la ki di lap vini ebyen eh nèg yo ap vini pa bliye le 24 avril ane pase. de lane dènyè byen sur nou sonje sak te pase nèg yo te fon pote boure la men m pral fè yon emisyon petèt an pe pli ta ou demen pou m eksplike nou kòman gen an pil strateji kap mete atè a la strateji paske tande byen wè sa kap jwe a la son mòpyon E nan mòpyon sa a, nèg yo tèlman ap jwe estrateji y ap bare, yo pa menm vle kite advèsè la rale yon tèt de. E menm lè yo ap bare, yo anvi bare an tèt de. Si pa chans advèsè la vin fon tèt twa, lè y ap bare, yo anvi bare an tèt twa tou. Sa vle di. Nenpòt ti erè ki fèt nan jwèt sila, mòpyon kapab fèt. Gabriel nan Site Solèy, li oblije ap veye la pou wè kòman pou l leve pye l. Paske depi l mal leve pye l, y ap baleye l. M ap pale de Je Pèp. Pou mesye Kanaran yo menm, fò n di ke gen yon pakèt mizanplas ki ap fèt la a. Menm lè nèg sa yo parèt pwisan wi, men gen yon pakèt miz an plas k ap fèt la pou jere kesyon sila. E pou Kwadèboukè? M poko ap vin nan, m poko ap vin nan dosye Kwadèboukè a, m kite sa kòm yon sipriz nan emisyon an. E pou lòt kote yo? Ha! E pou lòt kote yo? E ban m di nou yon bagay byen, si gen yon batay ki pete la, Lapolis ap antre nan batay la. Tande byen sa m ap di nou wi, si gon bon batay ki deklannche la, lapolis ap antre nan batay la. M pa bezwen konnen si lapolis pral genyen yon konpòteman enparsyal oubyen si l ap kanpe bò yon gwoup pou kapab kouri bò yon lòt gwoup. Se pa sa ki enterese m. Men sèl sa m konnen depi gon bon batay antre gang yo, ebyen lapolis li menm l ap antre nan batay. Laplèn toujou bloke. Nou sòm le lendi 13 mars 2023. Gen yon pakèt enstitisyon oubyen antrepriz o nivo de plèn nan la ki leve jounen 13 mars la kote ke yo wè plèn nan bloke. Tande byen sa m pral di nou an. Kote sa yo ki bloke se pa afwontman. Podyab! Men daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg yo bloke zòn sa yo, se paske yo vle pou gwo antrepriz yo ki nan zòn nan, tankou, eske m ka site non? Non, m pa vle site non paske m pa gen lajan piblisite e antrepriz sila pou m ta kapab site non l. Men, on l konnen. Genyen youn, de, twa, etsetera. Jiska twa antrepriz. Ta sanble youn nan yo gentan bay pa l ok. Se rezon sa ki fè nèg yo kanpe konsa. E ta sanble responsab yon lòt konpayi yo ta lonje men bay Jeff nan Kanaran pou kapab kite machandiz yo pase. Poutan Nèg je nèf yo menm la avèk yo, yo pa di anyen. Yo pa ko vle jere nèg sa yo. Ebyen se rezon sa a ki fè nèg yo bloke kote sa yo pou kapab di konpayi yo ekoute fon ti avanse. E pou yo kapab fonksyone tou paske nan sa ou ye la si on enstitisyon oubyen yon konpayi sitou ou nan plenn nan ou pa paktize avèk. Bandi arme yo, ebyen ou gen pwoblèm wi la. Humm. Paske lè ou gen lòt alye, konprann byen, nèg yo gen anpil lòt alye ki vini lakay yo, ki vin ranfòse twoup. Fòk yo bay manje, fòk yo bay bwè. E chak vandredi ou samdi aprè midi, yo fè ti pewòl tou wi. Men nan kisa Laplèn vin ye? Laplèn m te konnen an, Laplèn m te konn sòti nan Jakome, m pran ti bekan mwen la, m ale, m al manje mango. Hein lè m fini m benyen règ benyen mwen dèfwa lè n pa ale sou bekan nou konn veye nan wout la la n plake dèyè gwo bis k ap sòti latibonit yo epi bis sa yo se bò lakay la yo te pase nan jakomen epi pandan yo fon ti ralanti la nou menm nou desann men kòman bagay la te ye frè m dèfwa paran nou konn al pran nou anba a baton nou konn sòti depi a 8 è di maten lè n rive lakay la e sa te gen peyi wi nou jwenn nenpòt 3 manje wi. Manje maten, manje aprè midi, manje aswè tout fon sèl lè sa n pa menm okipe l paske n sot byen pase. Men jounen jodi a la a, men sa yo fè l. M pap di se iks, m pap di se igrèk. Men se la sitiyasyon aktyèl di peyi. Lè w ap gade tout sa k ap pase nan peyi a jounen jodi a la a, w anvi poze tèt ou kesyon pou w di, èske se nèg sa yo ki pwoblèm nan? Non, se son lè dirijan. Oubyen ansyen dirijan. Men kounya la, eske la nature pap poze nèg sa yo kestyon? Ki toute fanatik X, ki toute fanatik Y. Sonje byen ke moun sa yo fè tò nan peyi a. Men pami moun ki fè tò yo, gen youn ki fè plis tò ak peyi a. M pa oblije site non, men ekoute, sa se konpran. Men mezanmi, eske moun sa, oubyen moun sa yo, yap just rete konsa epi. Yo mouri de leur belle mort. Ah mwen jwenn l tap twò fasil wi. M gen presyon papa la nati pral poze yo kesyon wi. Paske gen de bagay ou fè frè m. Gade avan w mouri wap regrèt wi e wap di w regrèt ke ou te fè pèp ayisyen an tò sila. Monchè m gon ti zen pou nou gen yon zanmi m li gen yon kouzen li ki aplike pou li nan pwogram Biden epi kouzen an di monchè m aplike pou ou pandan y ap pale li di woy mezanmi mèsi bokou Biden mezanmi si e pat Biden m pa ta prale Etazini epi le kouzen il apèl pou te ekute imigrasyon vou pouve bloke ou dile to byen kansèl dosye sila. Parce que cette personne là ben c'est énervant de dire grâce à Biden et pourtant c'est moi même qui facilite ou ap antre États-Unis. E mezanmi se ti pwogram nan. Yeswa pandan map pale avèk yon pwòch mwen, nou pete ri wi. Nou bay blag sou dosye a bon imajine mezanmi se Biden ki bay ti pwogram nan. Bon, pandan nap pale de pwogram Biden nan, n ap akselere. Menm lè bagay yo difisil, ale a pi fasil pou fè yon paspò. Men, èske n konnen pwogram sa al mete kòb nan pòch anpil ougan? A! Ha! Ha! Ha! Gen yon pakèt moun la a ki oblije al ka ougan lè yo ap rele fanmi yo nan peyi Etazini pou kapab fè aplike pou yo. Moun sa yo oblije nan nesesite pou gen yon mache prese. Donk depi yo ba w tu voudras, ebyen ou pral nan mache prese. Genyen yon ougan ki li menm ba nou yon ti verite. Li di nou ke dosye pwogram Biden nan, ougan Arsène Joseph li fè konnen li ta renmen pou pwogram Biden nan dire plis ke 4. lane paske li travay pou plizyè moun ki Ayiti yon fason pou fanmi yo ki nan peyi Etazini kapab aplike pou yo. Men, tande byen wi, si moun sa yo pa peye l, moun sa yo y ap retounen Ayiti touswit. L ap rale yo vini. Li di se prèske chak jou fanm vin mare gason e gason vin mare fanm ak dyaspora lakay li. Tèt chaje! Ann tande. Depi yo vin kotem mwen mtravay pou yo depi yo vin resla yo vin peyem e si yo pa peyew non si yo pa peyem mwen mèt rive lotbo ap tounen. Afè baye fi a menm ni gason an a son baye plezi li lè yon nèg gen yon fi fi a kitel eswa li vin marel sa se rapid la. Men yo mache, travay sa yo mache. Bon si yo pa ta mache m pa tap janm tande men. Non pa di sa. Si w bezwen kraze yon fwaye, ou mete dlo sa dan. Nan vodou pa egzanp. Non se de fason li ye, e pa abi non. Paske gen de bagay diferan moun yo toujou di se abi. Si ou menm ou gen madanm ou, nou pa ka viv. N ap goumen tout tan. Kon yon fanmi pa fi a se yon fanmi fòk a vini, li bezwen kraze sa, li mete dlo sa dan. Pale jodi a la si n ap goumen yonn touye yòt, apre sa nou pral nan prizon. Ok nou diw ayibobo. Ay son bèl kesyon ou pozem. Li gen 2 bagay diferan nan ougan manbo legliz katolik ni levanjil la tou. Ou menm ou konnen nou tout moun toujou gon diferan. Men si tout fwa tou leta tap travay kousi nou te fon sèl nou te fon chita pale a tout ougan paske yo pa janm ankadre nou tou. Leta pa janm ankadre ougan manbo. Kijan ou konprann sa ou antanke ougan? Eske sa rive deja bandi vin pran pwen nan peyi a? Se pou pren, yo ba ou pwen. Menm mwen m pa nan bagay konsa. Bay pren, konsa pou al fè lòt moun mechanste, m pa nan bagay konsa. Ou pa janm ba moun off pou l al vòlè? Non, m pa nan bagay konsa. Mwen poko jwenn off sa tankou pou mwen bay moun. Met moun nan vin kote m, pou m di non, m pap fè loul. Non, sa son lòt bagay. Men pou bay bandi, m pa bay pren bal, bay non. Bon, men sa k pase? Depi w wè moun nan vòlè a fò li gen 7 jou kote w pèdi bay la nan moun nan la li mèt moun nan ale mwen menm m ka detwi menm kont menm m ka pa ka pran zonbi a bro menm gen moun ki ka pran zonbi a konsa m di w m ka pa pran zonbi a men w wè lanp sa w wè la kòl li menm jan w wè lanp sa w wè k ap limen nan chodyè a èske w konprann se tò ou se rezon paske si l pa t pou li Li pase li pranl. Sou ret on vag konsa ok men lwil maskriti a pa limen konsa. Paske lwil maskriti a depi ou achte medikaman ou limen lanp lan nan kò moun nan, moun ki pran paske ou menm depi ou pèdi ou nan plen men moun ki pranl li pa pou li te pa e 8 jou moun fèt chak jou pou moun. Esplike nou sa, tan konbe jou moun fèt la nan ki sans? A ben nap pran yon semèn konbe jou kote nou ka pran 7 jou nou repoze yon jou dimanch. E menm jan son jou moun nan fèt tou depi w li men nan plan la ou kontwole 7 jou a lendi a rive lendi. E sa ou pran lendi pou rive samdi pou dimanch. Men jou sa gen yon jou moun nan fèt kanmenm. Ok kòm nou konnen gen anpil moun ki pral gade videyo sa. Wi. Di bon nimewo telefòn si yon moun ta vle kontakte w paske nou konnen moun Biden yo pral enterese wi. An ben ok pa gen pwoblèm. Nimewo. Non, se lwa bitasyon m ye. Se lwa depi w piti, se menm jan w wè m gen pyè sa, yo voye w chèche l. Se depi w piti se konsa nou sèvi lwa, li chwazi w, li ba w tout afè w, li ba w ni ason, ni pyè sa w wè. Men pyè sa kote w jwenn afè a? Pyè sa, se menm jan lè lwa reklame w, li ka fè w malad avan, sa e ba w yon pwoblèm si w pa ta vle chwazi l. ou pa ta vle travay avèl e papa m gen 6 pitit se sèl mwen menm ki nan lwa a papa m sa m te rive yon lè m pa te vle e jis m pral monte nan kote koulèv te mode m paske m te lopital m t anfle pye sa te gate nèt aprè m vin siyen devan lwa m vin fon lanp yo tou voye m chache pye sa yo. Men lè w pa t vle a kisa k te anpeche w ou te legliz oubyen? Non e pa legliz m te legliz non paske papa m pa te vle paske m te gen 12 ans pou m te ka kontinye lekòl li pa te vle pou m te reklame l men aprè sa m tap mouri si m pa te pran wi lè sa se lè m ale an mal chanje bèt men kote l te pran. Men koulèv sa kote l te. Koulèv sa lèl fin mòdem vant li anfle konsa apa m te la aprè sa m annik kenbe koulèv la nou kenbe l nou bay koulèv la sil monte sil desann a sa yo pranm yo mennen m lopital mennen m lopital pi a gentan gate. Travay pou moun? Wi m gen anpil travay gen travay tou si moun nan vin kote m si m pa ka fè l map di m pa ka fè l men se lwa lwa ap vini m rele lwa oo se lwa kap al di m tèl travay tèl travay pou w fè mwen menm chak 23 desanm depi 20 desanm m koumanse danse pou yo gen fòs anpil bagay ak 20 desanm m tiye 2 bèf pou m fini 26 tiye kabrit kochon m fè tout bagay pou lwa m. Kijan de lwa ou genyen nan men w la? M gen lwa san la fami lengle sou bon ti nou gen tout lwa yo nèt wi ou konprann men lwa vrèman verite m travay avèl konsi ki pi cho li rele san fanmi lengle sou agaw lefan. Ou gen yo pa le fèt ke anpil nan yo se afè biznis yo ap regle. M gen enpresyon si tout ougan te fè yon federasyon pou yo di y ap antre men yo nan batay kont bandi a, nou t ap rive lwen wi. Tout ougan t ap fèmen peristil yo pandan yon bon tan. Pa t ap gen nèg ki ap jwenn pwen. Paske jounen jodi a la tout ti bandi pwèl pete depi yo kòmanse fè kòb yo pran senkant mil goud la a y al ka ougan y al mete pwen sou yo. Mwen m pa gen pwoblèm yon nèg al ka ougan bagay sa yo ou fè yon byen. Sa se pa mal non, fason moun panse avè w. Mwen m gen dwa pa fè l, men yon lòt chwazi fè l. Pa egzanp, ann pran egzanp yon nèg ki gen nenpòt 3 pitit avèk yon fanm ou kite l Ayiti ou pa vle lonje men ba li e w ap byen pase. Men si fanm nan al ka ougan pou l fè w sonje ke li la. Sa pa bon pwoblèm. Men se lè moun nan al ka ougan pou touye moun nan. Ah se sak pwoblèm nan. Fòm di nou ke gen nèg gen ougan la k pa janm touye moun. Li di w li pat met moun sou tè li pap touye moun. Li menm se bay lajan l li regle. Men kounya la bon antouka si jan yo fè l pou pwogram Biden nan yo ta di tou yap fè l pou pèp ayisyen an pou desolidarize yo ak bandi paske lè yon bandi vin lakay ou l vin mete pwen. ebyen ou ta bal yon fo pwen epi aprè w ta mawon paske w konnen bon depi w bal fo pwen an depi lal eseye bagay la pa mache lap tou kadav ou pa konprann donk nèg yo se kòb yo yap fè tou frè m sa vle di nan bagay biznis lan tout moun kontan wè lè gen gè konsa gade ougan yo kontan paske nèg la gen dwa gon pwen li mete sou li men aprè yon bon tan fò lal renouvle lè sa se lajan si m ta di nou. Sa k genyen nan pwen. Nan zafè sakrifis. Nou pap kwè. Nou konn ki kote pou n ta ale? Al nan Site Solèy, nan plenn nan. Lè gen batay pou wè ki kantite sakrifis nèg fè. Lè yon sòlda mouri, pou wè ki kantite sakrifis nèg fè. Nèg la gen dwa ap travèse yon kafou la, zam nan men l bloke paske kafou sa l pa ka travèse l konsa konsa. Nèg la gen dwa pa pèse, li nik travèse kafou sa l vin tankou yon eponj. Nèg yo fè wi pou ti tan yo sou latè men sèl sa m konnen Bondye pi gran ke nou tout paske lè n ap fè sa Bondye ap ri nou li di gade yo k ap fè grimas epi lè nou pran yon bal vap nou ale li di apa sa m t ap di nou an m te di nou bò kote m nan pi bon antouka mèsi la fanmi kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi Pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit? A la prochaine!